Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m espere ke tout moun anfòm sila yo ki aletranje e sila yo ki an ayiti ben jenou atè ba wi jenou atè paske bagay yo vrèman konplike la nan peyi dayiti n ap kòmanse emisyon sa avèk yon tweet yon tweet de youri latortue. Se konsa nou deside kòmanse. Kote ke ansyen senatè Youri Latortue mande PM Ariel Henry pou l deklare eta dijans nan kestyon sekirite. Li mande l pou kapab rele tout fòs oubyen ofisye rezèvis yo pou yo rejwenn yon selil kriz ki dwe ede fòs piblik la kont bandi yo san touche yon goud. Li deklare li deja disponib pou sa li menm. Ekoute, eske se yon tweet jisteman pou Youri kapab montre ke li enpòtan pou peyi l, li vle rann sèvis ak peyi l? Paske bagay yo vrèman grav nan moman n ap pale la. Ekoute, pou nou kapab fè swit, genyen yon lòt tweet de notre ami Luckson Sainvil Journaliste, Daprè Helen Lalim, lapolis pap ka genyen batay sa fas ak gang yo. San yon sipò entènasyonal, responsab BINUH an di sipò sa a dwe pase pa deplwaman yon fòs aksyon rapid pou ka aji an ijans. Madan Lalim di grenn bagay ki bay Ayisyen plis pwoblèm kounye a se ensekirite. Tèt chaje. Epi gen yon twazyèm tweet ki sòti pa bò kote anbasad amerikèn ki prezante ses sincères condoléances aux familles et aux amis. des courageux officiers de la PNH tués dans l'exercice de leurs fonctions et appelle au calme pour protéger la population et permettre une période de deuil paisible. Merci ambassade américaine pour tweet C'est pas normal parce que ou café qui Kishoy, moment, c'est pas moment pour tweeter. D'akon ambassade Ameriken, mersi boku pou sa. Alors Fon di ke, Bagay la rèd la o nivo de pòtoprens paske polisye yo ki pran lari mele avèk 2 nèg fantom 509 ebyen nèg yo ta sanble antre la nan rezidans ofisyèl premye minis Ariel Henry ki eske se nan Musso byen si ebyen nèg yo fè anpil koze ann tande vòys sa avèk konfrè nou yo youn nan yo kite sou plas e ap esplike. Pli ta pral gen yon tweet ki sòti ki di la rezidans ofisyèl di premye minis Ariel Henry est atake par des policiers en ce moment même donk bagay la te vrèman konplike. Ou sot tande voice la ou tande kisa ki tap di a travè voice sila bagay yo vrèman rèd ekoute a Port-au-Prince polisye yo menm yo pran lari yo di ben se pa konsa pou sa fèt mwen map mande nèg yo ekoute mesye pran tèt nou. M pa di nou pa pran lari non men pran tèt nou. E jounen jodi a la a, se pa bandi k pwoblèm nan. Nou pral kouri joure? Se pa bandi k pwoblèm nan. Poze m kesyon non. Kòm nou poze kesyon an deja m ap reponn nou. Tande ban m di nou yon bagay. An kòmsi pou bandi ap fè operasyon, tande byen sa m ap di nou an wi, mache sou yon gang, lè l prèske rive pran gang nan, pou gen de apèl k ap soti petèt pa bò kote nèg ki pi gwo chèf pase yo pou di, Zewo! Fè bak. Men mesye, kou se lapolis k ap mache sou gang, yo di nou zewo fè bak. Men lè se gang k ap mache sou lapolis pa gen okenn sipò. Pa gen moun ki vini pou sipòte nou pou di ekoute jounen jodi a la nou nan batay. Donk se polisye yo, yo toujou lage alabouchri. Lè se bandi k ap pilonnen polisye, pa gen ankenn vwa ki di eeny. Anpil kouraj mesye. Men lè se polisye k ap mache sou gang, k ap antre nan fyèv gang, on vous appelle tout de suite pour vous dire écoutez, arrêtez là, faut pas avancer. Bagay yo grav. Se tout bagay sa yo ki konstitye yon revòlt pou polisye yo. M pral vini talè avèk yon, èske m pa ta tou lage ti videyo sa? Paske m panse ke se evidan. Gen yon polisye. Misye rele Vlek. M rele misye Vlek paske misye te fè yon video ki viral kote ke nan kad operasyon bandi tire anpil bal sou yo epi nan menm operasyon sa misye fè yon ti video pou l di mesye gade kòman nèg yo t ap vlek nan kò nou. E misye se yon nèg ki tèlman pale dò, misye fè anpil prediksyon pandan li nan lapolis lan. Li di gen anpil bagay ki pral rive. An 2021 li di anpil bagay pral rive. Yo rive. An 2022 li di anpil bagay pral rive. Yo rive. Men w konnen polisye sa ki te nan udmo m kwè, swa udmo ou simo, misye kite peyi a swa l ale Kanada ou Etazini, epi tanzantan misye ap fè yon ti videyo la pou l di men kòman l ap viv. Epi gen yon videyo ki parèt kote ke gen yon bandi k ap fè yon layv. Tande byen sa m pral di nou an wi, jounen jodi a la a, bandi yo tèlman konfòtab, Tout bandi sou tiktok. Tout bandi sou instagram. Eske nou konprann. Misye ap fè yon live m gen presyon ke ansyen polisye sa misye revolte. Li moute nan live la. Lap pale ak bandi an. Bandi an ap tounen an derizyon. Men li menm li serye. Li di ke si leta pat nan kole dèyè ak bandi. Jounen jodi a la. Li tap vin met nan bòl yo e l tap kapab met nan bòl yo paske li menm li bon pou sa. Li te desann cha pou l bay nèg bal e l jere yo. Donk jounen jodi a la, polisye sa a oblije al nan kanpe lwen paske li nan yon enstitisyon ki daprè li menm plis renmen bandi pase l. Eske nou konprann sa m di nou an? Tande byen sa m di nou an ankò. Polisye sa a di, alò ansyen polisye sa a. Mwa zo fistre. Mwa zo fistre. Nan. Wi m fistre. M fistre paske m pa ka manje nou kote m ye a paske leta ap sitire nou paske m konnen sa m ka fè nou. E pou sa m fistre. Avan m bwè tèt mwen. M fistre m fistre. M fistre paske m paske m anvi ou lo paske m anvi ou lo anba kout bal men ou gen leta k ap sitire ou. E pou sa m fistre. M fistre paske m konn sa m ka fè ou paske m konn sa m abitye fè nou. E pou sa m fistre. M fristre paske kote map pale avèw la la si m te jwenn ou m ta poul ou anba kout bal. E pou sa m fristre. M fristre paske Ariel ap tolere nou. M fristre paske nou gen yon ekip ti bouzen kap pot koko ba nou anba fè kaka. Pandan se tan si nou ta imajine sa banm banm banm sèlman 100 grenn nèg nan mwens ke 2 semèn fout Ayiti pwòp. Pale kòw wè 100 grenn nèg sa yo nou tap tiye 90 sa menm rès la nou rès la nou fèl chante pou baz la. se pral yon batem de fe brou pors ke gen pil truit sou potebou ekifet sou kay Ariel Henry. An groupe de sivil armè portan de kagoul ont atake se jeudi matin la rezidans ofissel du premier ministre. s'identifiant comme des policiers, ils ont fait irruption dans la cour, ils ont attaqué l'endroit par la suite en direction de l'aéroport. Le bureau de la primature annonce l'annulation du point de presse prévu pour ce jeudi à l'aéroport. Selon notre source, alors c'est clin d'œil qui fait tweet là, l'arrivée du PM Dr Ariel Henry sera un peu retardée. Notons que le prezident du CSPN nan pipe aucun mot apre la mort de Plizyè polisye wi. Mesye yo repwoche Ariel Henry par le fèt ke li pa di anyen kote l ye a. Men si se te yon chen ki te mouri nan peyi Arjantin, li tap fè yon tweet pou l di, ebyen no kondoleyans o peuple arjanten ki pèdi chen sa. Si se moun Kiba ki te gen pwoblèm li tap fè yon tweet. Si se Etazini ki te gen pwoblèm li tap fè yon tweet. Men ekoute polisye yo. Santi yo vekse e map mandem koman Ariel ap fè mete pyel nan èpòt la. Sinon euh se tout lapolis lan ki ta dwe deplwaye ou byen moun ki renmenn yo moun lap fè djob pou yo a ebyen ap voye mewins ap voye solda kanadyen akonpanye Ariel Henry pou kapab antre lakay li. Sa polisye yo ap fè la anpil moun estime ke li te lè li te tan pou yo te antre nan lojik sila men tande byen mesye mesye mes frères policiers M pa vle pou n ap lave men nou, lè fini pou n ap siye l atè ankò. L'institution elle s'appelle la police. Au sein de cette institution gen anpil nèg ki entègre. Men gen yon pakèt lòt tou ki ap fè jwèt woule m debò. Kounya la, si nou antre nan lojik sila, men nèg ki toujou ap kolabore ak bandi yo tou, ha! gen yon bagay pou yo fè. Gon bagay pou yo fè fòk yo ta sispann kolabore ak bandi paske si non tout sa nap fè a la ben se un kou depe dan lo wè un kou depe dan lo peyi sa anpil bagay wè kap fèt ladann dèfwa ou ka di ben fòk yo peze sou akseleratè lan paske peyi sa pa gen manman li pa gen papa. Li pa gen frè, li pa gen sè, e li pa gen zanmi. Peyi sa gon sèl moun ki gon lyen avèk li, ou kapab rele moun sa yo pwofitè. Oksidanto yo, moun ki vle pou sitiyasyon sa toujou rete konsa, e se yo menm ki pou met pye sou kou nou. Sa m sot di la ka koute m chè anpil, men je suis désolé. Je suis chez moi. an Ayiti, kèlkeswa, fò m di w sa Joe Biden, kèlkeswa Ameriken, alò Ayisyen, ou wè ki lakay ou la, ki ap viv byen, men lè yo reyini, yo pale de dosye Ayiti, yo pa santi yo alèz. Lè gen vakans pou nèg la pa ka vin lakay li. Se sa pou nou konprann. Anpil nèg gen dwa di, a RL w ale twòp, w ap pale mal de moun sa yo, donk yo gen dwa pa ba w viza. Men, pa gen yon nèg la ki ka anpeche m jwenn viza pou m ale Jeremi. Pa gen yon grenn nèg la ki ka anpeche m jwenn viza pou m ale Senmak. E sa k fè mwen m toujou ap pale avèk yon seri de nèg ki gen zam nan men yo, de bandi, pou m di yo ke, itilize zam nou an pou pèp la kounye a. Paske, gon tan, nou fè anpil tan n ap itilize l pou tèt nou. Nou fè anpil tan n ap itilize l pou dèzòm politik. Nou fè anpil tan n ap itilize l San ke nou pa rann nou kont pou kominote entènasyonal lan ki vle ke nou plonje nan kawo sila, nan labirent sa, ebyen, kounye a la, mesye, tanpri souple, fon itilize l pou pèp la. Fòn di ke batay la kòmanse. Reprann la o nivo de departeman de Lartibonit. Maten an, anpil polisye nan Gonayiv, yo mache, zam a la men, yo pran lari an, yo di yo pa nan lòbèy sila a, fòk gen yon bagay ki di. e kout zam kòmanse pete avèk nèg Savyen yo ankò. Eske nan dezyèm manch batay sila a, lapolis pral tonbe? Sa se la grand kestyon. Men ekoute fò m di nou tou, nèg yo te sakaje bandi yo a de repriz, se sou twazyèm pote boure an, bandi yo yo menm, ebyen. Yo manyen lapolis. E fò n di ke, tande byen sa m pral di nou an wi, nèg Savyen yo, pa bliye Odma te mouri nan mwa janvye, nèg yo di ke yo pral batay paske Odma pale avèk yo nan dòmi. Odma di yo, mesye, pandan pye nou sou kou lapolis la, nou mèt kontinye batay pou mwen paske m ap ba nou fòs. Pa bliye bagay yo gen mistik ladan yo tou wi mesye. Nou sonje kòman Odma te mouri. Nèg yo antre la, y al fon operasyon, yo touye yon koulèv. Tout port a kwar ke se apre koulèv la fin mouri, Odma febli. E Odma al batay, Odma mouri. E se depi lè sa tout moun te panse ke te dwe genyen yon operasyon kontinyèl anba sa pou ke jounen jodi a nèg sa yo. Desizyon sila ki vize pote yon repons apwopriye ak aksyon gang ame yo. Nan sans sa a, responsab pnh yo bay lòd pou konvoke nan pòs respektif yo tout polisye jiska nouvèl òd. Se daprè anpil moun yon reyaksyon anpe pasiv ki vini anviwon 24 è aprè asasina 6 polisye nan kad operasyon Bakle nan Lyankou nan departeman de Lartibonit. Nèg yo tounen ankò? Zam ap pete, sitiyasyon an konplike, ayewopò, Dèlma, Petyonvil, Pòtoprens, bagay yo rèd. Nèg yo mete pye yo atè a, lapolis, dezòm ki idantifye yo ak lapolis e ki al sakaje rezidans ofisyèl premye minis lan. Ariel Henry, kote w ye a, m pa konn ki sa w pral fè. Lè w antre nan peyi Dayiti, ki sa w pral fè? Men ekoute, il fo fè kèlke choz! Ou gen laj, ou te di ke w pa pè mouri paske ou gen tan sove tout pitit ou. Men jounen jodi a la a, ou ka pa pè tou pou blan an pa manje w. Pran yon desizyon k ap bon pou peyi a. N ap tounen tou talè pou lòt emisyon paske gen anpil aktyalite jodi a la nan peyi Dayiti. N ap mande w pou w kapab rete branche. Chanel ou renmen anpil la. Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bagay yo pa bon menm nan peyi dayiti mesye fantom 509 yo pran lari yon premye eleman enfòmasyon fè kwè lapolis anvi bay yon repons e finalman lapolis alò estrikti sa ki nan lapolis Li menm li pase a laksyon. Nou sòm le jedi 26 janvye 2023. Ebyen polisye sa yo menm yo pran lari. Polisye yo pran lari. Genyen 2 kòz ki lakòz polisye sa yo menm yo pran lari. Premye kòz la se le fèt ke genyen 3 polisye ki tonbe nan yon sitiyasyon difisil. E se nèg vitelòm yo ki touye polisye sa yo. Nou te gen chans wè sa nan yon videyo yè kote ke. Ebyen, sendika lapolis, moun ki te nan Fantom 509, yo mete pye yo atè a, yo vin nan komisarya Petyonvil. N ap gen chans pou nou eksplike w sa e n ap vini avèk videyo pou w pou w kapab konprann pi byen. Men ekoute, dezyèm koz lan, se fason polisye yo tonbe nan operasyon ki t al mennen nan Lyancourt, nan departeman de Lartibonit. Nou wè sak pase. Bandi touye polisye, bandi ap filme polisye, paske ekoute byen nan kad batay, lè wal batay avèk yon enmi, ou pa gen dwa kite kadav frè dam ou sou teritwa enmi an. Men polisye sa yo pat gen le chwa ke kouri. Kouri, yo pat kab fè lòt bagay ke sa paske yo tap mezire yo ak yon advèsè ki pi pwisan pase yo. Yo t ap mezire yo avèk yon advèsè ki gen pi gwo zam nan men yo. Yo t ap mezire yo avèk yon advèsè ki genyen plis minisyon. Yo oblije, avèk anpil jèn, kite kadav sa yo nan men bandi yo, e bandi yo yo menm, m ta kapab di, nan yon tèm, y ap krache sou kadav polisye sa yo. Waw! Kèl desepsyon! Kèl imilyasyon! Kèl orè! Pa gen mo pou kalifye sa k pase a. Wi, pa gen mo. Men ekoute, apre tou sa, se revòlte pou polisye yo revòlte. Ebyen, dans la matinée du jeudi, polisye yo mete pye yo atè an granmoun. Polisye yo kòmanse nan Pòtoprens, yo pran Dèlma, yo pran Petyonvil. Twa kote sa yo m ta kapab di sanse prèske bloke paske lekòl prèske pa fonksyone, gen anpil enstitisyon ki pa fonksyone e nèg yo nan lari an y ap veye machin ofisyèl. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen deja gen machin ki pase anba dife. Y ap chache ofisyèl yo. pou yo kapab demaske yo. Ebyen, pou anpil moun li te lè li te tan pou ke lapolis li menm li reveye l konsa. Pou anpil moun li te lè li te tan pou ke nèg ki entèg nan lapolis lan asime responsabilite yo paske se yon peyi ki an debandad, tout moun deside fè sa yo vle. E fòk tout moun fè sa yo vle pou ke bagay yo kapab korije. Paske, ekoute byen, lè. Gen yon bagay ki ap mal mache. Aparaman, fòk li gen yon gwo pwoblèm. Pa egzanp, si w gen yon machin nan men w, machin nan di w li bezwen sèvis. Ou pa ba l sèvis. Anben ki sa k pase? L ap rive yon lè l pap ka stat. E lè l pap ka stat, w ap oblije voye l. nan yon mezon ou byen al jwenn yon mekanisyen pou kapab repare l e byen se sak rive la pou ayiti ayiti di li pa kapab ankò polisye ki entèg yo di yo pa kapab ankò yo pa janm tande yo e byen kounya la yo oblije frape pye yo atè a pou ke otorite yo ka tande yo pou ki sa polisye yo pa fè plis ba wi se sa anpil moun panse pou ki sa Nèg yo pa asyeje anpil gwo enstitisyon nan peyi a la a pou ke anfen Leta a li menm la deside pou l fè yon bagay. Paske nou pa kapab ap voye nèg yo nan operasyon epi se voye pou n ap voye yo al mouri. E lè yo mouri, se bandi k ap fè foto yo, bandi ap imilye yo. N ap gen tan pou n tounen sou koze sila men kèk ti videyo. Kòman sa te ye nan Pòtoprens? Paske nèg y ap voye gaz, y ap voye bal, bagay la te vrèman, vrèman rèd. Ebyen nou wè mesye yo kraze vit li Vwala Kote sa Eee San. Fòk mwen di nou ke yè ki se mèkredi 25 janvye 2023 ebyen polisye yo ansyen e polisye ki an fonksyon yo rann yon omaj toutafè patikilye ak 3 polisye ki te tonbe Nèg Vitelòm yo manje yo. Ebyen, twa polisye sa yo pou anpil nan yo, se te de vayan sòlda. Se te de nèg lè w gen pwoblèm ou rele yo, daprè temwanyaj frè dam yo, yo te toujou la pou kòlèg yo. Deja al dòmi nan machin li avè m. Nou manje ansanm, nou bwè ansanm. L ap gen yon bagay, nou pran l nan men l. L ap gen yon bagay, nou ka pran l nan men l. Elyezè ankò, wè nèg sa a? Ou pa kwè gen nèg ki pi dousman pase l? Jou misye ap mouri an, li rele nan telefòn. Li rele nan telefòn, li di, Mesye, m gen yon ti bebe twa mwa wi. M gen yon ti bebe twa mwa wi. Èske n ap kite, èske n ap kite m mouri? Kounya la sa pou konprann nan kad omaj sila a nou ta pral gen chans wè Yanick ki li menm yon ansyen polisye. Sou Léon Charles Fantom 509 te gen anpil revandikasyon e tanzantan yo te mete pye yo atè a. Men Leon Charles an pèsòn li te vle kraze estrikti sila. E aparaman li te pase alaksyon paske nan dènye pote boure ki te fèt, Leon Charles te mete pye l atè a an pèsòn e Leon Charles pase menòt nan men yon sitwayen yo te arete e li di se mwen Leon Charles ki arete w. Leon Charles te menm ap tire tou. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a, gen anpil polisye ki te mete kò yo a kouvè. Ikonpri Yanick. Men yè nou te gen chans wè li, ki te vin bay polisye yo anpil kouraj paske li menm li konsidere tèt li kòm manman polisye yo. Ki ka di non! Nan savann nan, pa ka se sèl polisye sèlman k ap viktim tout sa l ap viktim la. Nou mande pou mwen jodi an m vin jwenn nou. Konprann? 800 mil pousan moral la dwe ye. Byen ke m konnen la 1 jodi an. Mwen toujou prezan mwen toujou la mwen tande doleyans yo mwen pa domi sou doleyans yo donk map toujou la itilize oram pou m kapab pale avèk polisye yo pale avèk moun ki dwe tande polisye yo paske polisye yo trè vilnerab. Lage polisye yo nan savann san akonpanyeman. Polisye yo santi yo pou kont yo. Polisye yo pa santi yo an konfyans. Paske lè gen yon sèf de twoup, fòk polisye a li menm li santi ke li an konfyans avèk moun ki responsab li. Donk jodi an, bak kad lapolis lan pa gen konfyans sa jodi. E nou menm, anndan enstitisyon an, asavwa polisye yo, Epi gra yo ban mwen, mwen te oblije fè lè nesesè pou m kapab rejwenn yo. Se pa premye fwa polisye ap tonbe pa bal. Jodi an, polisye yo ki nan lari an, asavwa bakat lapolis lan, moral yo a è. M ap repete l. Polisye yo ki nan lari an, moral yo a è. Donk si moral yon polisye ki pote zam a 1, sa vle di atann nou a nenpòt ki evantyèl. Peyi a dwe atann yo a nenpòt ki evantyèl. Se pa mwen ki di l, selon sosyològ yo, selon psikològ yo, moral polisye yo a 1. Sa vle di tout kondisyon reyini pou polisye yo menm yo. komèt de zekal an de enstitisyon. Jodi an, m ap kite lapolis la sou nòt sa. Depi w ap panse a moun k ap gen pou jije w, pou aji, ou p ap janm twouve w nan obligasyon pou w repouse aksyon malonèt ke w ap sibi. Donk, polisye yo dwe konprann jwèt tout ti vis, jwèt mèt dam ke moun ki gen vis, ap jwe ansanm avèk yo paske fòs la se yo se yo menm ki fòs la e pa gen moun ki ka kanpe devan fòs la donk mwen vle ke chak grenn polisye ki nan lari an mete sa nan tèt yo jodi an yo pa pou kont yo mwen menm pèsonèlman mwen la antanke premye kòdonatris jeneral premye sendika anndan lapolis la. Jodi an, mwen te pase wè tout polisye nan komisarya Petyonvil e m trè kontan pou akèy chalere ke yo ban mwen e m santi m vrèman fyè e m ap toujou bò kote yo san mank. Mèsi. Men te gen 2 sendika ki fè deplasman nan kad aktivite sila. Sendika pwòch de lapolis e sendika ki di li menm ke se batay lari an li t ap fè. E nèg sa yo menm yo toujou la. Nou la, se lakou a. Nou nan komisarya penti pou vil la. Se jis pou nou vin depoze yon jèn flè an memwa 4 polisye nou konsidere kòm de ewo. Kanpe nan kad travay yo nan misyon yo jou ki te vandredi 20 janvye 2022 a. Se vrèman di, se vrèman douloure pou polisye yo e pou fanmi polisye yo tou. Nou te twouve ke li nesesè pou nou vini jodi a la pou nou rankontre avèk kòlèg yo, pou nou pale ansanm avèk yo, pataje pèn nan ansanm. avèg yo, se pou sa ki fè ke nou la jodi a la pou nou di polisye yo ke Sinapwa ansanm avèk yo, e nou voye senpati nou tou bay fanmi ak zanmi polisye ki viktim nan kad de sa k ki pase a, ki vrèman di. Se de bagay ke nou menm o nivo Senapo a, nou kondane jan ke polisye yo mouri a. E nou toujou konn di l, fòk gen de zankèt ki mennen pou yo jwenn kiyès moun ki te enplike ou pa nan sa ki pase a la. Paske m pa kwè ke polisye yo te kapab pote tèt yo ale, polis yo avèk pwòp gri yo te kapab pran machin, pran zam pou yo ale, e ki koz ke yo mouri. E nou konnen gen anpil nan polisye sa yo, sitou gen youn ki kite yon timoun 3 mwa, Gen lòt ki kite lòt timoun ankò ki donk se vrèman se vrèman tris. E answit tou nou konnen ke gen yon delegasyon kap sòt nan direksyon jeneral lapolis ki ap vini la pou rankontre avèk polisye yo pou chita ansanm avèk yo pou anfèt pran doleyans polisye yo. Synapoha al la tou pou asiste paske kote ki gen diskisyon pou enterè polisye pou avantay polisye yo nou la tou nou menm pou nou tande pou nou tande kisa polisye Petyonvil yo pral pwopoze avèk e eta majò lapolis la e nou kwè ke li te enpòtan pou delegasyon sa te vini e nou remèsye tou polisye Petyonvil yo pou konpreyansyon yo ki konprann ke jodi a lè gon pwoblèm pou nou rezoud li fòk nou chita fòk nou dyaloge pou nou kapab rezoud li se a felisite pou konpòteman polisye petyonvil yo e tou nou di ke bravo tou a delegasyon an ki ap vini la pou pran doleyans e polisye yo pou yo gade ki sa ki kapab fèt pa rapò avèk sa ki pase a. Men kò polisye sa yo, yo jwenn yo oubyen? Bon, nou konnen ke gen 3 kò polisye ke yo jwenn le menm jou, gen youn ki jiska prezan ke yo pa janm jwenn li. E kidonk nou kwè ke jodi a la polisye sa yo se pa sa ke nou te swete, se de polisye ki te jwenn yon antèman dign e nou pral pwopoze o nivo Senapo a fòk drapo peyi a an bèn jou antèman mesye sa yo. Men deja pou ane a 8 polisye deja pèdi lavi yo e chif la ap ogmante. Konparativman avèk ane pase ki te gen plis ke 52, sa k koz polisye yo menm ap viktim konsa? Bon, mwen m panse ke aktyèlman la nou nan yon kontèks ki ekstrèman difisil, nou an dèy pa rapò ak ki sa k pase la, bon, nou konnen ke polisye yo ap mouri, men m panse ke trè, trè byento n ap genyen pou nou pale sou sa, men aktyèlman la, jodia la, nou. Sanse an dèy, 4 polisye mouri, kidonk gen de bagay ke nou ap jere an atandan ke gen de repons ke nou bay pa rapò. Sinapo a pale avèk fanmi polisye sa yo? Wi, nou te gen chans pale avèk de twa, byen ke nou poko fin wè tout, men gen de diskisyon kap fèt pou nou kapab wè tout fanmi yo. Men nap pote solidarite yo avèk yo? Non, men ou konnen ke depi yon polisye viktim ke sinapo a toujou. Li pote solidarite l swa avèk polisye a oubyen avèk fanmi an. Ok, mèsi. Mèsi bokou. Rekeyi plis enfòmasyon pou konnen kijan sa te ye, kisa ki pase. Donk, yè, nou te la yè, jodi an, nou la ankò. Nou. Nou te vin akonpanye polisye yo e n ap di nou la a ke SPN Ayiti 7, nan moman m ap pale a la a, sèvis de kominikasyon, sekretarya SPN Ayiti 7, de konsè avèk avoka nou yo, yo ap pral ekri enspeksyon jeneral pou mande. pou pran mezi kontre komisè Alade ki te responsab komisarya e DDO 1 non sèlman pou yo retire yo de responsabilite yo e dezyèmman fòk genyen de suit Pa gen youn ki te vle pote sekou. Lòt polisye ki te la ki pat menm tap travay ki vin la, ki tande bagay la ki vini pou vin bay polisye yo èd pou al retire yo. M pap janm kapab bliye fraz sa deklarasyon Luc Eliezer tap di polisye yo, Mesye m konnen nou konn batay, m konnen nou ka batay. Mwen genyen yon timoun ki genyen 3 mwa, èske nap kite m mouri mesye? Vin ede m non men nèg yo ap avanse sou nou men yo anvayi nou. Ebyen. Komisera la den pat vle bay zam pou mesye yo al sove nèg yo. Le plus triste nan tou sa, se ke li ale nan armuerie an, li ouvè kazye pou l montre ke pa gen zam. Lè polisye yo ap pèsiste, pèsiste, pèsiste, se lè sa a l al ouvè machin ni, e machin ni te genyen 5 zam ladan l. 5 fizi, 5 am long, 5 manch long, ak tout minisyon ladan l. Kidonk. Li kite polisye yo mouri. Sa vle di ke non sèlman li fè, li komèt enfraksyon an paske li pat al ede polisye yo, li pat pote sekou avèk polisye yo, ki se frè dam yo. E yo di nou akademi, ou te mèt pa an inifòm, ou nan lari, jwenn yon moun ki gen bezwen yon èd, Etanke polisye fò w ba l èd, fò w pote l asistans. Ou pa pote l asistans se yon enfraksyon ke nou. Li komèt enfraksyon an, sa fè youn. E dezyèmman, lefèt ke zam yo te nan machin nan, li pa t vle bay yo, se yon ak de konplisite. Kidonk, nou menm andedan SPNH 17, nou mande e n ap, nou kòmanse ap ekri la nan moman an, enspeksyon jeneral, non sèlman pou. Pou sa pa nan nivo l. Ok sa se nan nivo nan pi wo nivo enstitisyon an. Ok. Bon, DG te voye reprezantan l, reprezantan yo vin la, yo tande doleyans lan e doleyans yo. E polisye yo toujou rete mòdikis. Paske yo di ke e nou menm nan nivo SPNH 17 avèk yo de konsè avèk polisye yo, nou akòde enstitisyon an. Gen de bon yo gen fristasyon, wè sa m di w lan, men sa pa ka anpeche ke pou yo fè devwa yo, ok, fòk yo fè devwa yo. Sa ka rive ke nou tèlman ap kriye, nou tèlman ap mande, nou tèlman ap di, men ki pwoblèm nou gen, men sa n bezwen, men sa n bezwen, men sa n bezwen, pa okipe nou, kounye a n kapab chwazi e pran desizyon swa pou. pou kanpe travay pandan yon sèten tan, la ankò tout enstitisyon pa p ka kanpe travay ok, donk l ap fèt gradyèlman jiskaske l ka rive a 100 pousan si yo okipe nou. Si 3 jou a pase anyen pa fèt? 3 jou a pase anyen pa fèt, de konsè avèk polisye yo n ap toujou rete avèk polisye yo, n ap pran lòt nivo jodi a se komisarya ki rete inaktif, se polisye yo ki pa al travay, ki pa ka pran lari pou yo fristre. Baz yo gen efektif. Ok, lè m di baz yo, sètadi e tout inite yo gen efektif. Donk, se, se, se yon pwoblèm ki pli wo, ki rete o nivo de, de, de wo eta majò lan. Apre vizit sa w fè a, kòman w wè moral polisye yo? Ya, se sa k fè, se lin dè rezon. Yo te, se lin dè rezon ki fè ke. Ehe. 1. Yap pran, yap 1. Jan m sot di talè a, yo sipoze dechaje yo de responsablite yo. Te dede yo, ou pa dede yo ankò. Te sepe la, ou pa ka sepe yo ankò. Sa se youn. E dezyèman, fò y ale enspeksyon jeneral. Enspeksyon jeneral la fin fè sa l gen pou l fè nan nivo l. Paske fòk, fòk ke e, e, e, administrativman bagay yo fèt an, e, e, e, e, e, fòk ke e, desizyon entèn yo, yo pran. Ok? Izolman pa byen konnen. Apre sa, apre sa, jan m sot di an, selon sa la lwa li menm li prevwa, konplisite, e answit refi dapòte dasistans a yon pèsòn an danje, si pou l ale e l penitansye, fòk li ale penitansye. E se pou sa n ap fè operasyon. Wi, te gen operasyon. Te gen operasyon. Ok? E se si, nou te di l yè, nou te di l yè, e sa ke nou sitou mande pou. pou komisè lan li kapab kloure paske klas Stanis li te an kominikasyon pèmanans avè l sou yon nimewo V-37 ki fini pa V-37 li te an kominikasyon avè l donk kounya la pou y ap fè de se echapatwa pou y ap retire kò yo pou yo di ke yo pa te operasyon se te afè pèsonèl yo e menm si se te afè pèsonèl yo Ke yon polisye pa gen dwa al pote asistans avèk yon polisye ki an danje. Bon nou ka pote asistans avèk de sitwayen. Nenpòt ki sitwayen ka pote asistans avèk yon sitwayen parèy li an ki an danje. Kan etil de yon polisye parèy, yon polisye avèk yon lòt polisye? Apre sa ki rive a, kòman ou wè moral polisye yo? Or, se te yon operasyon bèl e byen planifye. Apre sa ki rive a, kòman ou wè moral polisye yo? Moral yo a zewo paske. Tou senpleman, yo poko wè komisè Aladen e answit Dede yo, nou pa kouri ale nan penitansye, se kòmanse nan izolman. Izolman? Men komisè Aladen pa vin nan komisarya depi apre. Ok, se sa yo toujou fè pou ajan yo, se sa pou yo fè pou ni moun ki wo grade yo tou. Men komisè a pa met pye nan komisarya? Komisè a pa met pye nan komisarya. Ok, mèsi. Jodi a enfòmasyon yo anpil e nou menm nou oblije la pou nou kapab pote tout enfo yo ba ou. Paske a chak minit nou ta kapab di enfòmasyon yo ap evolye. Konsènan Ariel Henry, Ariel Henry te patisipe. nan peyi Arjantin nan kad yon somè CELAC je kwa. Men a son retou pwoblèm pou Ariel Henry, Ariel pa kapab pran wout pou ale lakay li. Daprè yon premye twit ki sòti pa bò kote konfrè nou Manuel Yves de retou o peyi aprè zavwa patisipe o setyèm somè de la CELAC an Arjantin, le PM Ariel Henry a du mal a franchir la porte de sortie de l'aéroport. Il est contraint de se réfugier au quartier général de la police nationale d'Haïti. Son bureau a été également saccagé par des policiers ce matin. Bagayo red pour Ariel Henry. Ariel Henry obligé le cacher dans le quartier général. E la polis nasyonal an atanda ke bagay yo chanje. Podan Ariel Polisye yo tèlman nève mezanmi fòn di ke bagay yo pa bon ditou. Alò talè la n tap pale avèk zanmi nou Fresh ki fè yon kòmantè pou dir ke atansyon bagay la ka pa bon paske le fèt ke mesye Fantom 509 yo mele yo de la pati ebyen kapab gen anpil lòbèy ki fèt. Te genyen yon enfòmasyon ki tonbe maten an kòm kwa gen yon polisye e ki li menm pèdi lavi l. Ekoute sa pase devan nou kote ke yo kanpe polisye a. Lari a cho, polisye a te antre nan zòn 52 an e lè l vin jwenn lòt polisye ebyen yo antann yo. Donk polisye sa a li menm li pa mouri. Epi lòt enfòmasyon se ke mesye yo ta sanble tire sou tèt Frantz Elbe. Ba wi! Polisye yo fristre, yo ta sanble fè kèk bal sou tèt Frantz Elbe. Pèsòn moun pa egzan nan moman sa la. Fas a la fureur dè polisye ki yo menm deplwaye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, o nivo de Dèlma, o nivo de Pòroprens, o nivo de Petyonvil, bagay yo vrèman di paske dan la matine donk tout zòn te bloke lè w ap gade ou wè se nèg ki a kagoul nan tèt yo dè polisye ki yo menm sou plas e polisye yo yo sòti nan lari an la se pou yon kòz. Eske polisye yo gen rezon ou pa? Bon sa se. La grande question à laquelle il faut repondre ba wi paske lè yo wè frè yo ap tonbe nan sitiyasyon sila e yo estime ke se wo grade yo ki voye yo a la boucheri ebyen eh mesye yo menm di ebyen eh sa pap rive ankò polisye yo antre an rebelyon pandan map di nou sa la gen anpil bandi ki ap fè kout fil bandi ki pa twò pwòch Ariel Henry. Nèg yo ap fè kout fil la pou wè si polisye sa yo ki fache ebyen yo ta kapab rejwenn yo. Tèt chaje wi la, gon gwo menas sou peyi Dayiti wi. Gen 3 paramèt pou nou analize la. Pandan nèg yo nan lari, bandi ap fè yo zye dou. Anpil bandi. E le fèt ke polisye fantom 509 yo. yo reveye yon lòt fwa, ebyen sa kapab bay anpil pwoblèm pou peyi a la. J'ai la voix grave Je suis petrifye Nou konnen poukisa se paske Gen anpil bagay kap pase nan peyi an Sa trist E sa ki pi mal pou yon pèp Se lè Ou nan prop peyi w ou pa ka viv se pa konsa non ou pa ka viv se pèp menm koulè avèk ou se pèp ki genyen menm san nan venn yo ki separe menm teritwa avèk ou. O final, se yo menm ki di, Ben, ekout, ou pa dwe viv. Sa ki pase nan Savyen an, nan zòn kote lapolis t al mennen operasyon, nou santi ke se grav e se revoltan. Revòltan nan sans ke ekoute lapolis pa ka ap viktim konsa. Lapolis pa oblije rantre tèt li nan yon lojik pou l ap viktim konsa. E poukwa je di lapolis? Paske lapolis se lenstitisyon. Men nou polisye, poukisa y ap voye yo a la boucheri konsa? Dènyeman gon emisyon ki fèt, emisyon piman bouk sou la polis. Il ya dè choz ki on ete dit. Petèt ke nou ale two lwen men si nan yon enstitisyon pwop polisye nan enstitisyon an ap denonse enstitisyon an, ap denonse le o grade, donk il fo fèr kelke choz. Pa bliye jounen jodi a la. Gon grenn moun ki toujou rete konfyan ke polisye yo ka fon bagay yon jou. Se la popilasyon. E atant sa a, m ta kapab di li eklipse. Nou konn pou ki sa? Par plizyè defèt la polis. Par plizyè viktwa gang yo yè. pou m di nou byen ke enfòmasyon an te gentan vin jwenn mwen kòm kwa bagay yo rèd. M kwè m se premye moun ki te bay enfòmasyon sila. Dezyèm emisyon nou pral fè ki pral di ke bagay yo sanble rèd o nivo de Savyen an pou lapolis. Nèg yo byen bonè. Nèg yo te okipe espas yo. Nèg yo pran anpil zòn. Wè peyi sa, peyi sa pral kraze. Paske son peyi ki pou rejenere pwòp tèt li. Tande byen sa map di nou an. Eske nou pa konn wè lè nou nan sezon prentan an deyò, an deyò. Epi euh, ou wè bèl pyebwa, Lè w rive nan ete, tout bwa pèdi fèy. Ou konprann? Epi lè w rive nan sezon ivè, ou pran sezon prentan ankò, pye bwa yo bèl, tout bagay anfòm. Ebyen, se konsa m ta kapab di, Ayiti gen pou l rejenere tèt li. Èske se Ayiti k ap manje pwòp gang k ap fè l soufri? Mwen pa konnen, men de tout lè manyè, Ayiti ap pran fòm kò l. Pandan m ap fè emisyon sa la, fò m di nou ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ki ta dim ke 509 è de retour. Pral fon emisyon spesyal sou dosye sila. Leon Charles, 509 è de retour. Yon nan direktè polis, alò komandan an chèf la polis, ki pi dezod, ki pase pi led nan institution an. 7 polisye tonbe nan kad yon operasyon ki fèt nan Savyen. Se dur. 6 mouri sou plas pandan nèg yo deplwaye m te di nou sa mezanmi nan emisyon m tap fè a pa menm ko gade si frèch pa voye kòmantè jan nèg yo te deplwaye an tande byen sa map di nou an batay la pa tap janm janm janm fasil pou lapolis se osi senpl ke sa jan nèg yo te deplwaye an batay la pa tap janm fasil pou lapolis paske nèg yo te fè 3 gwoup Gen yon gwoup ki ale nan zòn Pon Wouj pou kapab pran kontwòl Domoro. Dezyèm gwoup la bòn Boulva. Epi twazyèm nan li menm li okipe Ray nan Mapou. Depi lè enfòmasyon sa te vin jwenn mwen kòmkwa nèg yo fè twa gwoup pou al batay ansanm avèk lapolis m di eh! Lapolis pran nan o. Eske m manti? Si n al tande emisyon an n ap wè sa n ap. Opwen ke m di ke ebyen nèg yo pi byen striktire tèt yo lè y ap batay avèk lapolis. Nan mitan jounen an, gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, kòmkwa nèg yo kòmanse ap kriye viktwa. Nèg yo genyen zam lapolis nan men yo. Men, Arab la di m ke li pa ta ka pwoche. Men, nèg yo touye 7 polisye. Yo touye 6 polisye. Tande byen wi, gen yon setyèm li menm k al mouri. yon ti tan plita. Gen yon videyo ki viral sou rezo sosyo. Nan videyo sa wap wè 6 nèg yo alonje atè a. Chak nèg yo gen yon gwo manch sou yo. Genyen ki nu, genyen ki gen yon ti bout kalson. Epi wap tande vwa bandi yo kap pase nèg sa yo an derizyon. Se dur. Sa vle di jiska prezan ou toujou an sitiyasyon difisil la? Jiska prezan je toujou an difikilte. M twouve m egzakteman nan komisarya Lyankou la. Donk nan yon bakòl pou rive Sèt, yo di m swat rive, yo rive sou lari a. Yo ret sou lari a, yo di yo pap rantre san vin jwenn nou, san blennde. Donk ou imajine w, polisye administratif, ou pa gen anyen kòm materyèl, ou reziye w rantre. Donk men swat ki inite delit nan lapolis lan di l pap rantre san blennde. E de fèt, jiska prezan blennde poko janm rive. Men depi kilè, depi kilè w anndan komisarya a la a? Mwen anndan komisarya a pratikman depi vè lè dezè, twazè. Vè lè dezè, twazè m la. Pou m deplase la, fò m resevwa lòd pou sa. E de fèt, menm si yo ta di m deplase, m pa ka deplase, paske te gen 2 moun ki te vin chache m depi talè a, chèf la pa ban m lòd pou m deplase, m pa konn zòn nan kote m prale. Donk pou m deplase, se te yon moun ki zanmi yon moun pa m, ke m ta ka fè konfyans ki ta ka vini, m pa ka deplase. Donk lesansyèl se ban nou lòd pou nou deplase pou n al mete nou Verèt, nan komisarya Verèt la, ki plizoumwen se Men èske tire a kanpe la jiskaprezan oubyen toujou gen tire? Li li kanpe momentaneman men nou resevwa alèt ke yap vini ensesamman. Antouka rete ak ouvè, rete ak ouvè epi nenpòt bagay gen fèm konnen silteplè. Frèm, frèm je suis sans moral, m rele w la m konnen ke pa rapò a moun ke w ye nan sosyete a ou gen anpil kontak donk nou bezwen lòd pou nou deplase kote nou ye a paske nou sòm an difikilte nou pèdi deja 6 polisye. Ok, ok dakò, ok, ok dakò, ok, ok. Alò nan lis polisye sa yo ki tonbe gen Félix Junior James pami yo Innocent Donald 2 ak 30 tièm pwomosyon ak Kili yon 18 tièm ki tonbe anba bal nèg Savyen jounen mèkredi 25 janvye an nan Moro. komin Lyankou nan departeman de Lartibonit. Plizyè nan polisye sa yo ki te nan afwontman ak gang yo e ki te pran bal yo te blije kouri rantre nan yon klinik kote nèg yo sapata klinik lan ak katouch e ale ak kò polisye yo nan baz yo. selon yon sous, daprè yon sous nou kapab fè konfyans. Plizyè nèg ak zam nan baz Savyen an te fè atak sou wout ak komisarya Lyankou a e lakòz plizyè viktim nan kan lapolis. Fòk nou di byen ke komisarya Lyankou lan li sibi 3 atak pou jounen an. Premye atak la fèt bonè nan maten 7 è nan lokalite Moro, 3 bandi tonbe, yo repliye. ak kadav yo nan baz Savyen. Batay sa a dire inèdtan 45 minit. Dezyèm atak la fèt a dizè. Yo pran yon lòt echèk. Yo kouri kite yon kann tè yo te ladann. Machin sa a sou kontwòl lapolis. Yo repliye ankò. Batay sa a dire 20 minit. Twazyèm atak la li fèt a onzè dizuit ak plis ranfò. yo atake sou 2 fwon. Batay sa dire 2 zèdtan 26 minit. Premye eleman yo rapòte ke bal ki blese polisye yo, se ta kalib 9 milimèt ke moun nan popilasyon Lyankou kap apiye bandi ta tire polisye yo nan do. pandan yap konbat bandi ki te anfas yo. Enfòmasyon nou mete o kondisyonèl. Lapolis nan Latibonit ap prepare yon kontwofansiv pou deloje bandi Savyen yo nan yon tan ki pa twò long. Lapolis pwomèt lòt kominikasyon sou tout evolisyon sitiyasyon an nan Lyankou. Direksyon depatmantal la ap felisite kouraj ak detèminasyon polisye yo nan lit kont bandi nan Latibonit, popilasyon an ap toujou raple l sakrifis nou te fè pou nou pèmèt yo viv lib epi tou deplase san twòp sousi. Brèf, sa se nòt lapolis apre yo fin touye 7 polisye. Gen bandi ki tonbe tou men ekoute. li peze sou akseleratè lan twòp epi sa w tande a la yo touye l eske nèg savyen yo yo twòp eske Luckson ki pran tèt baz la la misye twòp ki fè sa rive la e m panse ke nou te kapab rezoud pwoblèm sila paske m te di nou byen ke imedyatman nou pran odma ebyen Nou pa kapab kouri kite espas la. Fò n pa kite nèg yo gen lespwa. Kote band lan demoralize a se demoralize l nèt. Poukisa aprè operasyon pou touye Odma a, ebyen pa t genyen yon operasyon kontinyèl jiskaske yo ratibwaze baz sila? Sa e kesyon k ap poze. Kounye a, èske otorite nan peyi an plis renmen bandi ke lapolis. Kounya la, banm fon ti pale a polisye yo. Mph. Bon, mesye, banm di nou yon bagay. Mwen konnen nal nan lapolis, anpil nan nou se pou afè pa bon paske lapolis la li pa pou pitit gran nèg, li pa pou pitit brant, li pa pou pitit bidyo. Li pa pou pitit madsen. Se pou nou. Se pou nou ka defann degouden. Nou vini la pou nou pwoteje ak sèvi. Kòm si mesye. Nou toujou ap kontinye dakò ke y ap voye nou a la bouchri? Hum? Eske nèg Vitelòm yo ki touye 3 polisye anlè a nan Petyonvil, polisye ki te tonbe nan vilaj yo, dènyeman la polisye nèg yo sòti nan zòn kafeterya, A wi magazen t leta yo prann yal avel sa pa di nou anyen polisye k tonbe nan matisan sa pa di nou anyen komsi mesye pa gon lè kap rive pou nou desolidarize nou a gang m ta renmen nou di kisa nap fè paske mwen wè anpil polisye revolte pa rapò ak sak pase anlè a la a bò kote Vitelòm nan. Anpil polisye m ta kapab di dezarsone aprè sak pase Latibonit la. M gen yon kouzen m ki polisye map pale a misye, misye trist. Se kòm si ou wè son nèg ki pa konn sal pral fè. Paske l anvi kite Ayiti, men eske kite Ayiti a posib? Li lè li tan pou polisye yo panse yon lòt fason. Li lè li tan pou polisye yo pran men yo. Paske sa ka rive anpil polisye nan zafè gang. Men ekoute, e sa ki entèg yo? Si bagay yo kontinye konsa y ap kontinye kontinye konsa, mesye frè m yo nan lapolis lan, ke nou remèt zam nan, nou bay vag. Paske ke lon vèy ou non, lapolis l ap la pou pwoteje e sèvir. Menm lè gen anpil vye grenn ladan yo. Men ekoute, nou la se pou tach sila a. Nou pa ka fè otreman mesye. Sinon. Bay vag. Bay vag nan enstitisyon sa a. Paske sa pap fè popilasyon an byen. Sa pap fè madanm nou byen. Sa pap fè pitit nou byen, frè n, sè nou. Pou yo wè. Se konsa bandi ap kontinye ap dekale polisye. Li pa nòmal e li pap janm nòmal. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.